Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja trè bòn semen nan nòtre kompani, nou espere ke tout bagay va mache pou Ti pèp ayisyen an. Alò, nou gen kèk ti enfòmasyon nou pote ba ou la, enfòmasyon ki vrèman enpòtant. Dayè genyen sa n ta kapab rele yon gwo desizyon ki pran pa bò kote Ariel Henry, men èske m ta kapab di se yon desizyon ki kapab parèt pozitiv, èske sa kapab fè efè tou? Paske lè w tande bandi ap sakaje yon peyi konsa. Premye minis pat janm pale e ke jounen jodi a la gen desizyon ki pran pou ke yo achte ekipman, yo achte minisyon pou kapab al trake bandi, ou ta kapab gon ti espwa. N ap vini sou kesyon sa men, an n antre nan Site Solèy dabò. Nan Site Solèy kote ke gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki ta fè kwè gen yon sèten de Madoche ki tonbe. Pa bliye m di nou se jou k ap konte. Se jou k ap konte pou m reyalize yon seri de bout emisyon sou Site Solèy. Lè sa a nou pral wè kiyès ki mechan. Èske se dirijan ki mechan? Èske se bandi ki mechan? Èske se popilasyon an li menm k ap soufri an ki mechan a pwòp tèt li? Enfòmasyon sa yo ki rive jwenn mwen, se de zenfo ke m ap mete o kondisyonèl an atandan ke mwen mennen ankèt pou m kapab konnen si se vre. Yo ta fè m kwè ke yon sèten de Madoche ki tonbe. Ekoute byen, enfòmasyon ki rive jwenn mwen di m se ta Gabriel ki ta manje misye. Gabriel je pèp. M panse ke se ta evidan pou drone yo al vole o nivo de Soleil 17 epi blòk ti zile bò konbit. Madoche sa ekoute byen se youn nan nèg ki ta fè pati team zo reken an. Nèg sa se nèg ki sòti zòn blanchard. Yo te lage pye yo. Yo te al jwenn. Gabriel. Yo ta fè kwè misye sanble ap pale ak yon fanm, men fanm nan pa vle renmen ak misye. Epi, To a pa fè lòt ide ke vyole fanm nan, e li ta sanse pase a laksyon. Ebyen nouvèl ki rive jwenn nou se ke bagay la rive nan zòrèy Gabriel, e Gabriel voye misye ale paske. li pa vle ankenn nèg fè yon granmoun oubyen yon timoun mal nan zòn l ap dirije a. Donk, se rete a konfime. Men fò m di nou byen ke, je me rapèl an 2004, alò, sitiyasyon ki te genyen, men si nou pran ane 2006, ba wi, se te an 2006, alepòk, m te toujou ap viv nan site a. Nèg ki konnen m yo byen. Yo konn zòn mwen te rete a. Ebyen, jounen jodi a la a se ke wout sa a sòti pou l vin menm sa l te ye an 2006. Epòk rat pa kaka, konn leve gran maten, 2 moun ki pa konn wout la byen k ap anprante zòn sila a. E imedyatman yo rive nan blòk bòdye ralon sa w tande a la a, lòbèy pete. Depi w tande krip, konnen swa nèg yo pran w machin oubyen yo fè w kidnaping. Ebyen jounen jodi a la a m ta kapab di genyen 2 zòn a evite. menm atitid. Eske nou konprann? Sa konn rive gen de nèg k ap fè kidnaping e lòt gwoup yo di w yo menm yo la pou yo pwoteje popilasyon. Se otreman. Konprann e byen. M pral chavire sou baz 400 mawozo kote ke sitiyasyon an vrèman konplike pou moun k ap viv nan anpil zòn nan Kwadèboukè. Yèswa gen yon mesaj ki rive jwenn mwen. Mesaj se kòm dè zabitan ki apwi sou la sonèt dalarm ki diz ke. Sa va mal la. Moun yo di nou nan kwadèboukè zòn bedè li lavwa meyè ap mande lapolis pou pote sekou paske dan la sware zòn sa yo ap tou kraze daprè sa moun yo ap tande moun yo poze tèt yo kesyon pou dir kiyès ki nan gè sanble nou anvayi nap mande lapolis pote nou sekou nou pa kapab ankò paske depi yè a 9 è dan la sware kout bal ap chante. Popilasyon an pa konn ki sen pou l rele. Yo te mande pou fè mesaj sa a pase. Ben ekoute la sitiyasyon e triste la ba pase ke kounye a gon lòt bagay. Lòt bagay la se ke nèg yo yo kòmanse ap foure kamyonèt anpil. Anpil moun ki ap fè zòn nan, zòn kwadèboukè donk yo pran ou, yo pran kamyonèt la yo antre nan raje avè li. Yo fouye tout moun. Moun ki gen telefòn, moun ki gen kòb. Sa vle di, nèg yo tounen veritable malfini. Mal konprann kounya lè Comment il s'appelle le type? Euh Kòlèg konn ap di li menm li pa fè ti vòl sa yo. Donk aparaman li atribye vòl sa yo ak lòt gwoup nèg yo k ap chache. En ekoute, nou menm nan popilasyon an n ap toujou pa egzan paske le fèt ke lapolis li menm li gen kontwòl. On bon pati nan wout lan, wout machin pase, men imedyatman gen yon seri de zòn se mesye sa yo ki kontwole yo, yo retranche ladan yo, y ap veye. Paske nan tout zòn yo lapolis pa prezan 24 sur 24. Konprann byen. Donk le fèt ke gen yon ti m ta kapab di lese ale tou piti, yo menm yo pote boure. Se tankou malfini k ap veye okazyon. Èske n konprann? Poukò li la a? Jou k sot pase yo la a, m ta kapab di nèg yo fè lavaj. Machin k ap pase, moun, pran telefòn, pran lajan, menm pran machin. Donk, bagay la rèd. Antretan, fò m di nou ke gen gwo desizyon ki pran nan Leta a. Daprè tèks sa a ki rive jwenn mwen, sa k tonbe a la a, m ta kapab di s on enfòmasyon ki kapab. Lage yon ti kal satisfaksyon pa bò kote pèp la. Tande byen wi. Si se vre, sa m pral li ba nou la, ebyen, eh pèp la mèt kòmanse priye tou. Paske li kapab jwenn yon ti souf. Tande byen. Enfòmasyon sa a tonbe ki di ke se yon enfòmasyon dènyè èr. Scoop! A lè de lenfòmasyon konfime, gouvènman Ariel Henry an finalman, tande byen wi jenn, otorizasyon pou achte yon lo zam, tank ak minisyon, cha blende de wo nivo, ekipman de pwoteksyon endividyèl, am daso otomatik, plizyè M-50, dron modèn, otman sofistike kòmande depi plizyè mwa. Plis pase 12 milyon dola dekese mèkredi pase e peye ak yon firm etranjè pou materyèl sa yo ak ekipman sa yo ki dwe disponib nan yon maksimòm 10 jou. Founisè lan ap gen pou asire antretyen regilye epitou bay pyès de rechanj pou la premyè fwa. Kontra sa a, li siyen san entèmedyè. Sèt fwa si, se ekspè nan kesyon ameman pnh lan, ki yo menm vwayaje nan peyi Kanada pou konfime egzaktitid ak adekwasyon materyèl sa yo, ekipman sa yo, teste yo, epitou verifye yo. Daprè plizyè sous diplomatik ak polisyè, solisyon kesyon ensekirite an se yon kestyon de tan. Bòn nouvèl e m ta kapab di se yon soulajman pou popilasyon an annatandan popilasyon ap antre nan kokiy li epi nou pral tann operasyon sa yo. Men, m pral vini talè ak yon emisyon pou nou pou m di nou poukisa tout jimnastik sa yo paske kesyon ratibwaze bandi sa pa t janm enterese nou avan. Ki enterè ki gen nan sa jounen jodi an? N ap vini, n ap kite w avèk yon avoka ki li menm pran abòt komisè gouvènman Pòtoprens lan, Mèt Jak Lafontan e ki pwofite di Izo wetire l nan lo a paske avoka yo yo menm yo la se pou travay. Muscadin avèk Lafontan, sè lejou e lanwi. Lejou e lanwi. Muscadin sè lejou. E la fontan se la nwi. Muscadin travay pou le pèp, pou le peyi. E la fontan travay pou son gouvèneman. Pa pou mon gouvèneman, pa pou le gouvèneman de mon gen. Li travay pou son gouvèneman. Le gouvèneman kòm il a, il a si byen di, il è le reprezantè du gouvèneman, li travay pou son gouvèneman, li travay pou son minis, le minis Bertho. Le minis Bertho nè pa le minis du pèp, il è le minis de phtk-tis. Ok? E de gouvèneman Bertho. Men, Komisè Lafontant travay pou son gouvèneman, non men pou pou le pèp ayisyen. Mèsi bokou. Izo akize anpil avoka ki pran kòb nan menl ki pou lage moun pou li e woule l nan farin. Map di izo konsa mwen sim te gen fwèt m tap kale izo nou sezi sa m di la izo pandan m di sa wap ri izo se pa nou menm mwen m pa di w bandi ou pa bandi si gen bandi se nèg mesye lajistis yo ki bandi si gen bandi se mesye lajistis yo pou arete moun yo ki bay nou zam nan nou menm nap fon djòb Une fwa ke nou fè job la nèg yo pa bay nou job la zam yo nan men zòt nou an fè nòmal fò nou travay men pou la jistis men m pa kont nou menm m pa kont izo ni babecou ni anyen mwen kont kont vòlè sa yo kap bay mesye sa zam sa yo ki fin malere malere ki fin travay pou yo menm api yo fin fè bè yo api yo kite nèg sa yo nan ghetto. Pou m pote yon demanti fòmèl pa rapò a diskou komisè gouvènman an chèf pakè Pòtoprens lan ki sanse ke li panse se li sèl ki fè dwa e nou menm ke nou pa gen nou pa gen liv nan men nou tou etandone ke li menm gen se de bagay ka fè m vin la pou m demanti l egzakteman nan diskou ke li te fè a. Wè gade le komisè di gouvènman li deklare. ke pakè Pòtoprens lan le feu prezidan Jovenel te deklare pakè Pòtoprens lan te se yon zòn wouj. Men si prezidan Jovenel te deklare l yon zòn wouj, kisa ou menm wè fè anba a antanke komisè gouvèneman? Kisa w wè fè anba a? Ò si yo di w ke kay la ap pran dife, yo pran w yo mete w anba a, ou menm ou sipoze kòm yon ponpye, yon sovè, chache dlo pou w etenyen dife a. Ò ou di ke anba a te gen zòn wouj men m dakò anba te konn zòn wouj men pou sa w pa fè ke anba te tounen zòn blan oubyen zòn koulè ble oubyen koulè nèt pou moun pase e wè tout sa m ap di a se manti ke y ap bay ò ou te konnen trè byen zòn anba pa bon api w wè pandan tan tan ou menm ou rete anba a api w di ke anba pa bon a se premye pwen ke nòmalman ke mwen dwe di efektivman ke fay ladan si yo ba w djòb la ou wè zòn nan wouj ou pa ka fin fè l pi wouj ankò se pou w te redi fè a a se 1 premye erè a. Dezyèm erè ke e komisè a fè, li ap pale de flagrans, se sa nou apèl la flagrans, e la flagrans kontini. La mesye yo te pran anba de zòm ame, mwen pa p di yo bandi, m ap di pou sa m ap di yo bandi. La mesye yo te pran anba, ki kote la fwonte te, la fwonte pa t nan peyi a. Ò, jis apre ki jou, y ap fon similak, y ap ekri DDO pou yo bay bakòp. Ò, Bal la pase yon jou vandredi, gen vandredi, gen samdi, gen flagrans. Ò mesye yo tou pre bò kote l. Se vwazen li. Li gen klamè piblik, li gen moun. Men menm yon manda damne pa desène kont mesye sa yo. Ò li di konsa li pran jij de pè, li al fè konsta, li al fè konsta pou li kapab vèbalize yo dosye epi voye yo kabinè enstriksyon. Ò komisè konnen trè byen Le cabinet Jovenel ne fonctionne pas. Li konnen trè byen prè de 3 zan kabinè Jovenel pa fonksyone. Pou zòbèy moun piti la. Bon mwen menm antank avoka, jè dè dosye kabinè enstriksyon. Par devan sèten jij enstriksyon an kliyan banm menas ke yo pa vin travay epi ou di w ap ban yon dosye kabinè enstriksyon. Pou ki sa w ap di nou la a? W ap bay moun piti? W ap bay moun piti? Sa vle di ke sa yap di a se dezyèm erè nan diskou li a. M pa gen avèk li men map atake diskou li. Kòm li menm yap defann yon gouvèneman, yap defann son gouvèneman, li sanse ke li pa fwa li avèg, li pa tande, yap ale vè vè labim. Twazyèm bagay, la komisè gouvènman an pale de il ne fait. d'aplike la politik penal de ce gouvernement, de son gouvernement. An men politik penal gouvernement an ap aplike ya, se kite malere yo poukri nan prizon, kite dezòm ame anvayi Pòtoprens kòm li di konsa. Li di konsa, li pa yon prefè, li pa yon komisè pou mete zam sou li, men gade ki betiz komisè an pwomèt. Se pa chita nan biwo w fè sekirite ap kale kò w apre sa mwen ou pa mete pye w atè Kou Miskaden al chache krim deli kontravansyon se sa la lwa di pou fè si manti se pou m di manti paske jij de pè yo se wòl yo sa Komisè gen moun ki te lekòl tou ok etan donne ke vou vou defande. Son diskou! Sonje, m ap atake diskou. Men dènye bagay misye fè ki grav ankò. Komisè gouvèneman an, gade, li di konsa ke si yon moun ta vin kanpe di devan mwen menm Lafontan ke m pran lajan Drog, m pran lajan zam pou m libere nou moun e se manti, m di mwen poko fè zam avan se manti, wap bay manti. Sa vle di komisè a libere yon seri de moun pou lajan oubyen libere dilè? Yap bay manti m di w. Yap bay, banm di w sa yap bay manti. Si yon moun ta parèt tèt li nan televizyon kounyè la, li di wi Lafontan ou te pran sa, ou te pran sa nan men w, sa Lafontan ap fè sou konnen? Sa l ap fè, e pa l arete moun nan? Menm si pa arete l, li pa fè lòt komisè gouvènman arete l, api moun sa son moun fouye. Eske w voye je te byen lwen deklarasyon sa a? Egzat! Li pa fonde. Se pou komisè Lafontant, lè li pa nan pouvwa ankò, lè pa gouvènè e chèf de la pousuit ankò, se pou di yon moun vin kanpe devan li, li kapab wè plizyè moun. Men pou le moman aktyèl, bon menm si moun nan, menm si moun nan te moun fou, ou ta di sa, li pap pare tèt li voye komisè Lafontan. Paske Lafontan ka arete l. E menm si li pa arete l, li ka fè lòt komisè arete l. Si w ta bay komisè a yon nòt sou 10 pandan pasaj li nan pake a, dènye toune l nan pake a, kòman w ta ba l sou 10? Quel est le rôle du commissaire Goyama? Pa gen asiz la dan. Li, pa gen asiz kriminèl. Pa gen koreksyonèl. Pafwa lè te gen habeas corpus se ak habeas corpus chanprèl. Mwen m viktim de yon habeas corpus chanprèl. Gon kliyan m t arete, yon nèg m t arete pou vòlè 2 machin, le commissaire Kebes! Jean! Li libere moun nan. Lè mè kontan Lafontan, m di Lafontan, Lafontan di mwen mèt mal wap fè bouch ou, ke m konnen ke w viktim. E sa Minis Bertho fè, Minis Bertho pran l ankò, li voye l Gonayiv. Oh le komisè ke bezwen se te konwonpi pou bgay la di se yon se te volè. Anben lasan sa wap ba komisè a 8. Eh ki komisè lafontan ou gade ole lafontan pa gen rezilta pa il ya pa rezilta li travay pou son gouvèneman bon poum fini men yon bagay tou ou pa raple w antanke jounalis komisè ole lafontan tap kouri dèyè do minis de la jistis la epòk la bèdfòd te komisè komisè eske ou pa raple sa. Lè li te di minis lajistis la ke efektivman yo te gentan di non se wap wap fè lè vè san se la nati ki vle ke w chèf men jounen jodi a men ou pa konpetan e se menm bagay ki rive la konnya pou lebo matye w wap fè lè tap minis bèfòt komisè bèfòt tap defann le minis Ki minis? Rockefeller? Li menm ke li menm yap defann minis Bertho la kounya la li avèg li wè. Or, sim ta gen yon nòt m tap bay, m tap bay misye 2 sou 10. Pase 2 sou 10. Pas sa ki vin nan bay 2 sou 10. Eske mwen menm m pa gen Pou kisa wap bal 2 sou 10 la? Paske lè prezan. Paske lè prezan lè nou wè de sa kap de kò men de prezan. Li fon ak de prezans. Men pou Bila bisa si se 0. Ok e si gen asiz, e si gen koreksyonèl, e si gen abeas corpus, men aktyèlman la yo voye pakè a la kisa wè, ou wè bagay la se kòb mesye ap rantre la, se kòb se legalizasyon bon pa gen ken komisè ki syeje la se pa anyen e menm se mache ki gen la, se ton mache ki la men m di w ke komisè komisè pèp la tout sa ke m di a. Mwen di an fonksyon de la lwa ke tout sa komisè a di a li di se bay zewo bare. Bon, la komisè a di konsa, pou m fini mesye dènye bagay, li di konsa li pral fè men ankèt pi voye dosye kabinè denstriksyon. Bon, men kabinè denstriksyon fonksyone? Men 3 zan pa gen kabinè denstriksyon an, ò te gen flagan deli. E gwo koze w ap di la a. Oh poukisa komisè gouvèman an lojou menm lè te gen flagan pa gade li li pat desann menm an ladam li kot vwazen yo ki anba a li t apèn deplase anba a epi wè tout sa se rizib mwen menm sa ki vin ret pèp la fò nou aprann konprann moun kap travay pou nou menm moun kap pale pou nou menm mwen menm mèt Magloire Spil mwen disponib nimewo telefòn mwen se 34.